Wi medam e mesye nouvel la konfime e nan moman nap pale la genyen madanm chef gang Luckson non savyen lapolis nan Eeeeee nan pon sonde fèk sot metel anba kòd la pou kwè nap pale la a e se li menm wap gade sou sou video a la a se madanm chèf gang Luckson sa a se vrè madanm misye a selon enfòrmasyon ke nou genyen ebyen misye e manzè anba kòd manzè mare kou krab la a E nou pral envite w gen detay. E konsènan machin blende yo ke TT enben ap fè kòman nou ta di sa ap ranmase yon ti bagay nan men chak grenn moun nan entènasyonal la pou l wè kòman l ta ka achte 2 machin blende pou komisè Muscadin enben 2 machin sa yo TT deja ranmase anviwon 15 mil dola ameriken L ta bezwen yon 200 mil, e se sa ke l di. Enben, anpil seza kòmanse tonbe la a. Trè byento la a, Muscadin ap ka resevwa 2 machin blende sa yo, e pou Muscadin ka li menm kontinye fouke, kontinye trake gang yo, bandi yo nan peyi sa a. E nou wè, machin komisè a ki pa an sante, ki pa bon ditou, hein! Yon komisè gouvènman pa ka gen fòm machin sa a, mezanmi! Ariel Henry yon pakèt machin ki pot 20 konbyen machin dèyè Ariel alòske yon komisè gouvènman nan yon depatman bezwen yon machin. Fo e usage de fo. E se pa gen blag ou wè la son bay se bagay wi se pa gen blag nan sa non. Antouka polis nan pwan sonde fon kou. Ase gon limena la eh tou limen eh tou limen wi byen kanpe ou kwè epa madanm non li pa sanble li epa li paske sak rive genlè e ti madanm sa wi lòt la tal met deyò nan kay la eh ou sonje sak te etazini yo te voyel tounen al tal mete youn deyò li ka e li wi edonk on jèn ti limena ma montre nou demen si Dye ve ki rele Erline. fanm Luckson, chèf gang Savyen an wi. Yo mete l anba kòd aprè midi mèkredi 22 mas la. Donk, antouka bagay yon ti kras melanje. Ou konprann? E m panse fòk yo gade telefòn manzè l ka itil. Donk, selon plizyè konfrè anba a, se bon madanm Luckson li ye. li menote de bra devan, la bèl ti tèt mayo woz li sou li, vant li deyò tou limen, pantalon ou konprann, gade m di w limena kounya yo sa chèf gang yo plake, sa di fò n pridan nan lari a, donk lapolis nan sonde fouke madan Luckson kote n ap pale la, epa pral gen deblozay sa w ap tande la. Yon lè m te di nou, m te di n sa, m sonje. Nèg ak zam te prèske achte w lajan kontan. Tande byen wi! Zòn sa yo, nèg yo te prèske achte yo lajan kontan. Nèg yo dezame polisye, yo tiye polisye, nèg yo tiye moun, on pakèt moun viktim nan zòn sa. M sonje Margareth Fortuné, Gabriel Fortuné, tout viktim nan zòn sa. Muscadin, misye di ke FIFININI, zafè pou moun pa ka sikile Savann Wès, Kafou Deriso, Chalon an, pap gen bagay konsa ankò. Misye elimine nèg pou l elimine, gen anpil nèg ki mawon kite zòn nan, gen nèg tou ki chanje metye. Nou bliye sa? E ben ok. Donk, lè kounye a m wè yo misye trete an paran pov, misye pa gen posiblite pou l deplase, kòm on sitwayen, m pa gade misye kòm komisè di gouvèneman. Dayè mwen m di tèt mwen, menm si yo ta revoke Muscadin kòm komisè, nan zòn misye ap rete a, misye ap monte on brigad de vijilans pou l kontinye pwoteje katye li. M kwè sa wi. E kontrèman a nèg ki di ke yo ta swete ke misye al non m pa kwè Muscadin ap antre nan gang m pa kwè sa a sa di m gen garanti sa a misye gen twòp moun ke l konekte li byen avè yo ki renmen travay li ki vle sipòte l m pa kwè Muscadin menm si l pa ta chèf li pral fòme yon gang pou l ap opere sa m pa kwè l sa di menm si misye pa ta komisè di gouvèneman. m sur ke misye nan zòn kotel rete a li pral fòme yon brigad de vijilans kanmenm poul di zòn sa gen moun ki la ebyen koute la sosyete sur cette base lèm wè misye machin misye an trè movèz eta mwen gon emisyon gade lè liye m fèk ap pale gade kantite moun ki konekte sou youtube ak facebook e se petèt sa t bay anpil nèg tèt fè mal tou ok. Ebyen m di ke gon bagay ke n ka fè, paske selon men done analitik, apre Ayiti, Etazini se dezyèm peyi moun yo plis tande m. M di ke an n fè yon kalkil ki senp, m ta renmen nou ofri misye 2 machin, sa te ka rive n bay misye 2 machin senp, men le fè ke misye ap mennen yon travay difisil, m di an n ofri misye pito 2 machin ki blende pito. M pral montre n kòman ayisyen ipokrit M di ke an nou itilize espas la ke n gen anpil moun ki ap tande nou Pou nou fon bagay epi pou n montre tou n ka fon bagay pozitif si nou vle Tan nou fè l deja Pay manke nèg k ap vin pou fè literati Eske n pa t deja fon fon on gofandmi pou n te kolekte demi milyon de goud pou n te voye nan gran sid peyi a nan lè siklòn te pase a Nou pa sonje sa? Eske n pa swive n te fè sa? Sa di bon ipe nèg kap vin ba nou ti pawòl o sesi, moun ki bay, moun ki sesi. Sa yo se jis pou dekouraje yon pwojè pozitif kap vanse. Nou fè l deja. Lè te gen katastwòf nan gran sid, nou te kolekte plis ke 2 demi milyon de goud pou n te voye nan gran sid e n te fè l nan tout transparans. Donk po ipe nèg kap dekouraje n paske se pa yo. Donk depi se pa yo, yo gen tout atik pou yo rale. Enben se nou li ye pour l'instant ok. Dezole frère. Ekoute. Kounye a lè nou wè misye nan yon sitiyasyon konplike, nou di pou kalite travay misye ap fè a, gen yon bagay ke nou ka fè. E mwen lanse pwojè an yè. E m sezi wè. Pandan ou wè moun ap pale anpil lan la, bon m di nou yon koze. Mwen lanse pwojè a maten an. sou paj Facebook mwen. Pandan map pale avè nou la la sosyete, soti yè pou rive kounye a nou gentan kolekte anviwon 15 mil dola. Donk kite yo pale nap travay nou menm. Soti yè swa ke m lanse pwojè a pou rive moman sa a, nou gentan kolekte anviwon 15 mil dola antre zèl epi Fondgofundme an. Bon m montre nou yon ti bagay. Ebyen nou di Muscadin pou kalite travay misye ap fè a, misye pap kapab kontinye woule nan eta machin nou wè lap woule la. Epi nou deside pral bay misye 2 zo reken konsa, menl sou ekran la. Lap gen youn pou sèvis pèsonèl li, lap gen yon lòt pou ekip li nan pakè a. E ban m di sa, machin sa yo n ap n ap achte an, nou p ap achte yo pou le parquet de Miragwàn kontrèman ak sa komisè a petèt te panse. Dayè komisè pa antre la, se yon kado n ap fè w, se yon don nou menm nan dyaspora a, mwen menm Theriel Thelus k ap prezante emisyon sa a, ke mwen mande zanmi yo an n sipòte yon sitwayen k ap travay, pa menm komisè, se yon sitwayen angaje. ki plis jere kestyon machin blende nan peyi a. E avantaj ke Edo genyen li menm, ta sanble misye pa fè blendaj pa l yo Ayiti, se aletranje l fè yo. Sa vle di le fè ke misye nan domèn nan, premye sa m fè, mwen kontakte misye pou m mande l on ide. e misye dim egzatteman men blende yo men nivo yo e men nivo ke n ka bezwen ki donk misye dim Muscadin l son nèg tou l apresye e l apresye jès lan e li menm li prè jisteman pou ke depi nou vle sipòte misye pou l mete pwa l nan balans lan tou sa di n ap achte tande byen map tande sa map di w la wi n ap kolekte lajan an n ap achte blende a nan men Edo sa di nan mezon Edo mezon Edo se pa kado Edo ap fè nou. Se nap fè Edo fè kòb la e Edo li menm gen dè kou pete gen dwa toujou fasilite nou etcetera paske sa kap fèt la lap bon pou yo tout an Ayiti. Mwen mpa viv Ayiti m te ka di ki melem m te ka di ki melem sa vle di ke mwen estime travay misye ap fè enpòtan epi nou deside jisteman e nap achte 2 machin pou misye e machin sa yo nou pap achte yo pou pakè de Miragwàn mwen ensiste sou sa. Nap achte yo bay on sitwayen kap travay pour le peyi. E menm si yo ta transfere oubyen revoke Muscadin, machin sa ap rete nan menl. Pandan ke nap toujou gen antèn nou sou yo poun konnen ki kòm si eske machin sa yo pa ta al fon lòt aktivite. Se ke misye mwen menm m kwè li pap janm antre ladanl. Sa vle di ke ann konprann la sosyete. Sa vle di nou klè ke. machin sa yo n ap gade sou ekran an, n ap travay e m te di li senp si n bezwen 2 mil moun gade la a pandan m ap pale la m gen prèske 6 mil moun ki konekte sèlman sou Facebook bon m sur ke m ap jwenn omwen 2 pwen 5 mil ladan yo ki Etazini, Kanada, an Frans ou konn sa m di m di ke si nou jwenn 2 mil ayisyen sèlman. paske an kantite m fon etid kantitativ mwen bezwen 2 mil ayisyen sèlman chak bay omwen 100 dola pou pi piti 100 dola gen moun ki bay 20 tou gen moun ki bay 10 bon moun nan bay sa l kapab men m te bezwen plis 2 mil ayisyen t ka ban m sèlman 100 dola sa ban m 200 mil dola ameriken l ap prèske ban m 2 blende n ap gade sou ekran w la. Youn nan bagay Edo di se la dwann kap kraze moun aktyèlman la an Ayiti. E machann yo plen anpil pou sa. Sa di on machin ki konn dedwane pa egzanp 15, 20 mil dola yo montel 40, 45 mil dola. Se pa nòmal mesye. E lèn fin kolekte lajan sa poun achte machin nan. Bon, antouka, se nan men Edo n ap achte l la, aranje l pou n konnen. Men m ta swete kanmenm gon men leve ki fèt nan dwàn nan pou machin yo rive ak fasilite e se machin n ap voye pou komisè Muscadin pou l kontinye fè travay li nan depatman an. M pa moun nan Nip, m pa moun nan Sid, m pa moun Grandans. M son sitwayen ki estime gon lòt sitwayen k ap fon bon travay, mwen deside pou n sipòte l. Sa di son nèg paka sipòtel pa krache sou li kitel vanse jan lap vanse a gen anpil ayisyen konsekan ki renmen travay mwen e ki dakò ki sipòte Muscadin paske moun yo toujou la sou rezo yo kapab e sa n pral fè la son repons ke nap bay tou pou n montre ke rezo sosyal yo ka plis itil ke sa yo ka plis itil ke sa rezo sosyal yo. Nou pral kolekte lajan an nan tout transparans Edo ap voye tout pwofòma pou nou N ap l ap m di nou